Medam mesye byenvini nou prale koute fò koute ti machann yo kap plenyen mizè yo anba lavil la vòlè k enpeche yo viv e lavi chè ki nan mouda yo kankou yo ap pale nap kite yon swiv yo. Lontan lejou nou konn ap tiye 3 kabrit. Lèm fin vann li kounya ou met tiye youn depi fè 3 4 jou li paka vann. Bon kounya bagay yo vin pi chè paske pistach la nou te konn achetel a 60 a 80 dola mamit la kounya ou peye mamit la a 100 dola nan mache a la machetel m pa al lavil non ah ben sa k fè nou pa al lavil pou afè ensekirite a lè w al lavil vòlè ap pran kòb la nan men w epi san atann pandan w lavil la ka gen tire Ou oblije ou achte nan zòn ou. Achte nan mache a pitit mwen pa vle m al lavil. Sadie, menm pri pwodi sa yo, bagay sa yo tèlman moute sou tèt moun, ou pa ka achte anyen, tout bagay yo vin di pou nou, nou pa ka fè anyen. Bon mwen m santi e lakay mwen, m pral chita m pa ka fè anyen. Ti ti ti sak sik sa yo te konn achte l 300 konbyen dola, kounye a la li vin moute prèske 600 dola, lè w bay 5, lè w lonje 500 dola bay moun nan, Moun nan mande w, ou fè w bay rès, fè w ba l monnen, l ap, pou l ba w monnen, l ap ba w 30 dola oubyen 25 dola. Tout kote w tande l moute. Mwen m pa kapab nan peyi sa, tout bagay yo twò chè. Se konsa, malere ap rele, mete de men nan tèt, rele Tonton Nwèl, vin pote yo sekou, anba bandi, anba gwo chèf vòlè k ap detounen kamyon machandiz, avèk gwo nèg ki di yo chèf nan yon peyi ki pa p regle anyen k serye. Se konsa y ap plenyen. Pou lavi chè kap kap pete fyèl yo, gaz nan mouda yo, gaz moute, bagay chè, tout bagay nan mouda moun yo, ayisyen tout bagay li, tout pwoblèm li, tout al nan moudal, m pa konnen, se pou, se Bondye ki pou di yon mo pou nou, antouka, lavi a chè vrèman, tout bagay yo chè nan men yo. Tèt te fen pou bil dola. Monchè mwen janm egrèt pou afè gouvènman ou pale a, m pa kwè gen gouvènman paske gouvènman an se li kap ki kraze peyi a. Pa gen anyen kap regle, se soufrans, doulè, chak jou tande gwoup gang kap moute toupatou. Se konsa, malere yo t ap plenyen, yo t ap rele gras, anben nou menm ki t ap koute Inyon 109 la, m ap mande nou pou nou like videyo a, pataje l avèk lòt zanmi nou, si nou renmen videyo a, like li e abòne sou chanèl la, non pa m se Racy, se Inyon 109 ki te avèk nou, mwen di nou babay, a la pwochèn.